Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou kontan rantre lakay ou pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon konsènan tout sa kap domine aktyalite a nan peyi dayiti y konpri nan entènasyonal la nan kad emisyon sila nou genyen plizyè dosye nou pral pale sou yo premyèman nou pral pale de nèg 400 mawozo yo jodi a la ki tap twoke kòn yo avèk lapolis nan zòn kwadèboukè presizeman nan mache dagou. Selon enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè nèg yo pete kout bal ak lapolis avan menm match Ajantin nan te kòmanse. Yon lòt bò Lajantin ap goumen avèk Lafrans pou yon koup du mond, nèg 400 mawozo yo avèk lapolis yap goumen nan zòn kwadèboukè presizeman nan mache dagou. Enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè polisye yo bay Anpil gaz, anpil moun dèyè ya pran gaz. Men nèg 400 mawozo yo yo retounen pou la pli bèl, nèg yo kontinye simen la twoublay dèyè ya, afwonte la polis chak jou Bondye mete, kontinye fè ekzaksyon dèyè ya, vòlè bagay moun, vyole moun, epi touye moun dèyè ya. Men. Mwen sèl sa m konnen, jou wè l pi fè nwa se lè sa l pral jou. Kidonk fòs de lòd yo genyen pou yo antre nan peyi a. Lè fòs de lòd sa yo rantre, yo pral bay bandi bon jan bwa kale, kenbe. E lè y ap bay bandi yo bwa kale, mwen espere popilasyon an pou yo pwofite tou bay nèg sa yo bon jan bwa kale. Nou gon fason pou nou pale avèk nèg yo pase nan moman an la bagay la difisil nou pa ka pale a nèg yo nenpòt kòman pase la nèg yo tou pwisan la lapolis pa ka fè anyen. E gen nèg m konnen ki nan lapolis la la k ap pwoteje nèg 400 mawozo yo, k ap pwoteje bandi tou. Kidonk, otomatikman fòs de lòd sa rantre la, nou pral bay tout moun nèt bwa kale. Menm nou menm ki dèyè mikwo a la, nou pa gen anyen n ap bere ankò pase n ap bay nèg yo bwa kale. Ase nou met pye nou atè nou menm tou, kidonk nou oblije prudan. Mwen menm, m te fon pase anba. Nou konnen nou menm nou se Arab, nou se Endyen. Nou gen Arab nou atè a, nou menm tou nou son Arab e nou se Endyen. Sa vle di nou gen kontwòl atè a. Maten an nou mete pye nou atè nan zòn 400 Mawozo. Pandan nou te nan plenn nan nou ta fon ti pase. Men fòk mwen di nou bagay la pat fasil. Ti maksimòm enfòmasyon ke nou rive jwenn nan, se. Paske nou menm nou konnen beton an byen ki fè nou jwenn ti maksimòm enfòmasyon. Kisa bagay la ye? Lapolis deside deniche nèg 400 mawozo yo dèyè a. Men nèg 400 mawozo yo, maten an la byen bonè, nèg yo desann nan mache Dagou. Pandan nèg yo desann anba a, yo t ap fè kèk egzaksyon anba epi lapolis fon parèt, lapolis pete bal sou nèg yo epi nèg yo menm yo kontinye pete bal avèk lapolis. Men fòk mwen di nou, gen yon jèn gason ki te tonbe. nan zòn stasyon Mibalè. Yè pandan nap pase nou wè jenn gason sa atè a misye se yon djwed misye genyen yon pantalon nwa sou li avèk yon yon mayo blan pantalon nwa a li genyen 2 rèl bò kote li ebyen enfòmasyon ke nou rive jwenn ta fè kwè jenn gason sa li menm ki mouri se lapolis ki touye jenn gason sa. Polisye yo yo tire misye nan tèt lè nap gade misye atè a. Sèvèl misye gaye. Malerezman nou menm, bagay la te tèlman cho pou nou, nou pa t gen posibilite pou nou te rale materyèl nou pou nou te pran imaj paske nou menm se endyen nou ye, nou tankou yon arab e nou gen arab tou k ap voye imaj pou nou. Kidonk nou pa t vle pou nèg yo te remake nou. Se sa k fè nou pa t gen tan pran imaj mesye sa a, jèn gason sa a ke polis yo touye. Ebyen. Maten an la lè nou pase ankò, e enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè yo leve jenn gason sa a men devan kay yo te tiye jenn gason sa a, enfòmasyon ta fè kwè se mèt kay sa a menm ki peye leve kadav la epi pou y al antere l nan simityè. Enben maten an la nou wè nèg 400 mawozo yo, yo pete gwo kout bal nan mache Dagou a ansanm avèk lapolis, pèsòn pa t ka pran lari, Nèg 400 mawozo yap feraye men sèl sa m konnen lavi bandi pap janm long lavi bandi tèlman pap janm long nou pral tounen demen si Dye ve avèk yon emisyon spesyal sou yon bandi ki fou bandi sa li menm se mare yo mare misye metel on kote nan baz la paske de tanzantan maladi foli a pran misye. Misye pran zam ni l di l pral touye yon lòt bandi parèy li. Kidonk se konsa bagay yo ye kama a lap retounen sou ou. Kèlkeswa sa w ap fè, wè otomatikman ou antre nan spiral sa. Spiral la ki se gang, touye moun, kidnape moun, vyole moun. Ou konprann? Tòtire moun. Otomatikman ou antre ladan. Ou pa gen sòti, wap pase kanmenm Kama fòk ou peyel vle pa vle le ou la fason wap peyel kanmenm Antouka nap tounen avèk yon emisyon demen si Dye ve Nou pral bay tout detay de gang sa bandi sa li menm ki fou Li tèlman touye moun li tèlman fè kidnapin li tèlman vyole moun ki donk li rive nan yon nivo la ki donk lèl rete bagay yo pase nan tèt li la misye varye Yo mare misye nan moman an yo mete misye yon kote nan baz la paske de tanzantan l pran zam li la l di l pral fè zak li pral touye lòt bandi parèy li antouka yo mare misye pou misye pa fè twò gwo dega nan baz sila n ap retounen demen n ap di men nan ki baz n ap bay tout enfòmasyon de bandi sila avan menm fòs de lòd la rive lanati kòmanse bay nèg yo monnen pyès yo. E lè fòs de lòd sa rive la, tout bandi nèt pral pran bwa kale ni nan mikwo, ni nan lari a. Nèg Vitelòm yo ap frape pou pi rèd. Jodi a la, Lafrans, Lajantin ap batay, sou tèren, pou yon sèl bagay, yon koup di mond. Vitelòm, ansanm ak nèg li yo, pran lari. Nèg yo rive devan akademi polis la sou wout de frè la, nèg yo fè. Anpil dezòd, anpil kout bal tire, mwen menm m gen lenpresyon, m te menm panse tou, se akademi de polis la nèg yo te vin pran. Ki enterè Vitelòm genyen pou l ta pran akademi polis la? Ki entansyon Vitelòm? Antouka, nou pa konnen. Men sèl sa m konnen, depi se nèg k ap kole bouda avèk bandi, menm jan bandi a, li tèlman fè mal, Li rive yon moman li fou. Menm moun sa yo tou kap kole bouda avèk bandi yo, nou kontribiye nan mal sa yo. M panse la nature ap ba nou monnen pyès nou. La nature ap retounen revè meday la ba nou. Pa gen anyen w fè sou ti bout tè sa, ou pap peye l. Paradi a, lanfè a, se la l ye. Mwen m sonje. M te nan lign nan. Ay mwen m son endyen m ye. M atè a yo pa janm konn. Ay gon fwa m kanpe nan yon baz nèg yo ap pale de nou, nèg yo ap di a entèl entèl wi e misye fè tèl bagay fè tèl bagay kiyès y ap pale de mwen avè m y ap pale m mal ankò kidonk nou menm nou se endyen nou ye nou menm nou se endyen. Nou gen Arab tout kote, pafwa nou pase pou Arab tou. Kidonk, Vitelòm te nan yon zo reken. Mwen menm jou sa a m panse y ap arete Vitelòm. Vitelòm te nan zo reken an, nou menm nou undercover, paske gen de enfòmasyon nou jwenn nou menm se nou k mete pye nou atè san nèg pa konnen, gen de enfòmasyon se dwonn nou k ba nou, epi nou te undercover. Epi menm kote a, gen yon zo reken k ap pase. Nèg yo poze lapat sou zo reken an, lapolis ki t ap fè tchèk de pwent, yo poze lapat sou zo reken an. Lè nèg yo verifye dèyè zo reken an kiyès yo wè k ladan Vitelòm? Kiyès k ap kondi zo reken an plizyè polisye? Polisye yo pwente sou zo reken an pou yo arete zo reken an avèk polisye yo avèk Vitelòm ki ladan. Epi menm kote a polisye yo ki sou zo reken an yo fon kout fil y ap pale polisye yo ki te kanpe yo a ki te pwente sou yo yo pase polisye a telefòn nan Lè polisye a fin resevwa lòd epi yo kite Vitelòm ale ansanm avèk lòt nèg yo, lòt polisye yo ki te avè l la, nan Zòrèken. Kidonk, èske nou kapab konprann nan ki peyi moun ap viv? Kidonk, pandan Vitelòm ap fè tout zak malonnèt sa yo anba, pandan Vitelòm touye anpil moun anba, kidnape anpil moun anba avèk. pil alkolit li yo men jodi a la vitelòm rive devan akademi polis la ak tout nèg li yo se sal bliye l pa fè nou wè genyen gwo chèf nan peyi a kap pwoteje yo pa bliye genyen plizyè ougan ki te pale nan emisyon maten deba yo te di yo te detèmine pou yal pran lanmò san jou men gen yon gwo chèf aktyèlman la ki nan pouvwa Ariel Henry a ki te di mesye map ba nou 50 mil dola ameriken Kite lanmò san jou trankil. E pa sèl lanmò san jou. Lè nou mete dwòn nou anlè nou menm sou plizyè baz, gen enfòmasyon ki rive jwenn nou ki montre nou polisye avèk inifòm avèk zam lapolis la ki fèt fin travay nan komisarya, ki fèt sòti nan bakòp polis la Epi lap antre nan baz gang yo. Gen yon dronn nou te mete anlè sou yon baz nan kapital la, ebyen enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè genyen polisye ki sou pewòl, gen polisye chak mwa ka al pran kòb nan men nèg yo, gen polisye tou kap bay nèg yo enfòmasyon konsènan operasyon kap mennen yo. E genyen wo grade tou kap bay nèg yo enfòmasyon konsènan yon seri. de operasyon ki pral mennen. Antouka, bandi yo trè pwisan nan peyi Dayiti. Se yon bann nèg k ap pwoteje yo. Men sèl sa m konnen jou fèy la tonbe nan dlo a se pa jou a l ap pou. Men jou fòs de lòd sa rantre, m panse nèg ki k ap gonfle, nèg k ap gonfle venn yo, k ap gonfle vwa yo, e k ap di yo se, yo se aprè Dye, m panse nèg sa yo ya kanpe anfas fòs de lòd yo, ase y ap ba yo bon jan bwa kale e nou menm tou, Kounye a, n ap ba yo bonjan bwa kale e nou pral kale kò nou atè a. Lè sa a, nou pral afiche nou, tout moun pral wè kiyès nou ye egzakteman. Nou pap ka fè vi nou an wobendèbwa. Pase, èske nou ka nan yon peyi pou nou fè vi nou an wobendèbwa? Men non! Antouka, bandi 400 mawozo yo jodi a la yo fè gwo deblozay nan zòn mache Dago avèk lapolis. E fòk nou di tou, lapolis te mete do. Yon jenn gason atè, jenn gason sa nou pa gen idantite jenn gason sa men pandan nou tap pase e anba a nou te wè nan plenn nan nou te wè jenn gason sa atè a ki donk map raple nou jenn gason sa li menm li te genyen yon pantalon nwa sou li ki te genyen 2 rèl blan bò kote l e jenn gason sa li te gen yon mayo blan sou li se te yon djwed polisye yo te touye misye se nan tèt yo te bal bal sèvèl misye te gaye antouka vitelom kontinye feraye fè sa w kapab pase sèl sa n konnen jou fòs de lòd la vini mesye pa gen nèg kap ka kanpe. Lòt dosye lajantin chanpyon anpil plezi nan lari a ke tout moun kontinye fete fanatik ajantin yo pandan nap fete mesye evite fawouche lòt fanatik pase nou konnen toujou genyen ti deblozay nan fawouche nèg nèg la ka kòlè l ka moute l la epi sa w tande a la zen pete antouka mesye pandan n ap bwè respekte boutèy la epi bandi sa li menm ki fou a n ap retounen pou nou fè yon emisyon spesyal sou li e nou pral di men nan ki baz misye ye paske gen kèk videyo ki vin jwenn mwen m ap gade nèg yo k ap vyole medam yo nèg yo ap vyole medam yo epi yo fè videyo yo. Gen yon fi map gade nèg yo ap vyole fi a. Nèg yo ap vyole fi a avèk kòmsi yon britalite. Map mande eske se yon esklav seksyèl pou jan nèg yo ap vyole fanm sa avèk yon britalite. Sa vle di kèlkeswa sa w fè misye lap tounen sou ou kanmenm. Nou wè jan nèg yo te tiye pil moun yo la polisye yo Yo pran tèt yo koupe tèt yo nèg yo krache sou kadav polisye koupe ponyèt bagay mesye jou nou poko rive men jou nou gen poul rive kanmenm e lè jou nou rive pa gen anyen kap ka anpeche nou pran bwa kale. Kòm toujou la fami yon maksimòm de kòmantè yon maksimòm de pataj mande ak zanmi fanmi pwòch ou pou abòne avèk chanèl sila epi Pa bliye ba nou ti pous ble a pou nou dir ke vous apresye le travay epi aprè kès kon di a la prochèn.